Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou konn chanèl sa deja se chanèl ki ap ba w enfòmasyon 24 è sur 24 7 jou sur 7 pa de poz 3 prezime bandi fèk tonbe la ba wi lapolis pete dada 3 prezime bandi se di kote de tabar ba wi tabar 3 prezime bandi ki tap distribiye lèt bay moun nan zòn nan enben yo mòtèlman blese daprè langaj lapolis. 3 endividi sa yo ame ki tap siakile abò yon motosiklèt koulè nwa mòtèlman blese mèkredi 15 fevriye a nan echanj de tir avèk brigad entèvansyon komisarya Taba. 2 pistolè kalibre 9 milimètre e rekipere nan kad entèvansyon sila. Endividi sa yo ki te genyen nan men yo tou anvlòp blanch ki genyen lèt yo ta pral distribye bay divès abitan. Ebyen fòk nou di ke lapolis li kontinye ap trake Vitelòm e akolit li yo ki enplike nan plizyè enfraksyon tankou zak asasinay, anlèvman ki ap fèt nan komin Taba. Donk eto a resere sou Vitelòm. E bandi yo menm kontinye ap tonbe. 2 zè 31 minit di kot. 2 zè 31 minit di kote de la kwa dè misyon patikilyèman but bwaye tansyon sinyale laba vilaj teodat moun yo ap fè demi tou swit ak echanj de tir antre la polis avèk kè bandi ame pou lenstan nou mete dron nou anlè nan pwochèn emisyon nou n ap genyen detay sou sa ki ap pase lotbò antretan fòk nou retounen sou. Bilan ke lapolis li menm li prezante nan yon konferans pou laprès DG pnh alò yo bay jounen mèkredi 15 fevriye an, Garry Desrosiers ki se pòt pawòl enstitisyon an prezante bilan operasyon lapolis mennen sòti premye janvye pou rive 15 fevriye kote genyen 153 kilo Marijuana ki sezi, 24 zam, 10 machin, 38754 dola ameriken, 16 bandi tonbe. Eske se vrè? A bè wi, sa mande yon veritable deba. Gary Derosier ta sipoze di byen 16 ti bandi pwèl pete. Da wi, 16 ti bandi pwèl pete tonbe, 15 moun transfere nan pakè pou sekestrasyon, 20 moun mouri nan aksidan sikilasyon, 369 arestasyon, pòt pawòl la pwofite prezante yon nouvo inifòm polisye ki se BLVV yo ki la pou lite kont vòlè machin men ki patisipe nan operasyon yo tou. Se evidan pou nou kapab swiv yon lòt fwa deklarasyon. Oubyen presizyon avèk Garry Derosier. Se sèten ke kesyon pral vin jwenn mwen kilè operasyon an pral nan de zòn ki gen derepitasyon zòn danje. E n ap di ke se yon preokipasyon o nivo de wo kòmandman an. E toulèjou, prèske, genyen 16 prezime bandi blese mòtèlman swit a echanj de tir avèk lapolis, don 12 a lwès, 4 o sant e genyen 15 moun ki transfere o pakè pou anlèvman e sekestrasyon e pou nivo aksidan sikilasyon genyen 20 moun ki malerezman pèdi lavi yo lò de aksidan sikilasyon, gen 21 blese, an total genyen 369. Arestasyon ki fèt, chèf dakizasyon, trafik de dwòg, detansyon ilegal zam, vòl ame ame, vòl sou minè, vyòl sou minè, vyòl, omisid, asasina, anlèvman e sekestrasyon. Se pa nan abitid mwen lè nou kanpe nou wè 2 polisye akonpanye m. Se pa 2 polisye ki la pou asire yon sekirite rapwoche men se nan prezante nou. Gen 3 moun gen la a ki se nouvo ekipman BLVV. E BLVV li tou enplike nan plizyè operasyon ki fèt. Alò si popilasyon an kapab wè inifòm sa a, ekipman sa yo, yo pa bezwen enkyete yo, se lapolis, se. Gwo ekipman BLEV ki se brigad ki la pou goumen kont vòl veyikil. Genyen deja plizyè operasyon ki mennen nan zòn nan, nan zòn Koray, nan zòn Duval, nan zòn Rakèt, nan Kanaran e pou tònad 1 an pnh lan dekrete yon pèmanans pou l mete men nan kòlèt Ansanm de bandi sa yo, notamman Vitelhomme ki an tèt de gang sa yo, genyen plizyè veyikil ki deja konfiske, gen yon dwòn ki detwi pa la pnh e o nivo Tòsèl genyen 3 entèpelasyon ki fèt. Nan Kafou Chada, an dat di premye fevriye, lapolis arete Noel Sandino pou enplikasyon, bon, pou detansyon ilegal zam, zam, de o nivo Laskawobas, paske nou te di ke operasyon an pa senpleman nan zòn penalti an, men pwogresivman e selon mwayen materyèl e lojistik ki disponib li nan lòt zòn, lòt fwaye de gang yo, paske nou konnen. Nou konstate depi gen dè mwa, gen plizyè fwaye de gang ki enpe pawtou, ke se swa nan zòn metwopolitèn nan, egalman nan vil pwovens lan. Nou te toujou tande ke nou konn ap fè emisyon konsènan Sodo e Kamicho. Tande byen gen yon bandi nan zòn sa a ki rele Loudi. Loudi a te fè anpil menas nan fen mwa desanm 2022 kote li te di ke li gen pou l fè yon pote boure. E li mande pou tout moun ki nan zòn Lakoup, paske Lakoup se zòn ki nan fiksasyon nèg sa yo. E Loudi yo ta di ke misye genyen de trè bon relasyon avèk mesye Kanaran yo. Lobjektif se pran zòn sa a epi tabli yon koulwa pou kapab pran tout kontwòl Sodo a epi sòti sou wout ki ap mennen nan departeman de Lartibonit. Ebyen, lè jan ki son la, ya dezòm zame egalman, nèg yo di sa pap ka fèt. Loudi voye mesaj, nèg yo tande mesaj, Loudi te fon pote boure, yo koupe tèt yon jwè Loudi, e nan dènye moman sa yo fòn di ke se nèg Lakoup yo ki plis pote boure paske nan 2 dènyè enkirson yo, ebyen fòn di ke gen kay ki boule, genyen moun ki tonbe paske nan dènye pote boure ki fèt la la fòn di ke gen sòlda Loudi ki tonbe e nèg yo boule kay tou nan zòn. Kamicho a epi gen moun yo pran yo al avèk yo ka Michel. Brèf, fò n di ke bagay yo vrèman difisil. Lè se pa bandi k ap kraze brize, men se konfli ame ki ap lakòz anpil moun oblije kite zòn yo. Paske an n di byen, lè de bandi nan kont, de zòn nan kont mezanmi, moun yo, yo pa pou anyen. E poutan, se yo menm ki plis soufri. Paske lè gen yon pote boure ki fèt, ebyen m p ap ba nou manti. E kèlkeswa sa yo jwenn sou wout yo, yo pran l. Ti aktivite kè kontan nan zòn Kanaran, nan zòn Koray, malgre tou, ebyen, se konsa bagay yo ye paske menm lè w nan lanfè aparaman gen yon ti jou kanmenm w ap fè yon ti souri. Ebyen ekoute, mesye Kanaran yo la a, òganize yo pou ke gen ti aktivite kè kontan ki ap fèt nan blòk sila a. Ebyen pandan ke ti chanpyona, ti mizik ap jwe, fò n di ke. Genyen yon Arab ki fè m jwenn yon videyo, yon ti videyo kote ti aktivite sa yo ap fèt. Men ekoute lè w ap gade zòn nan byen mezanmi, bagay yo vrèman rèd. Men sa ap pran dè zane wi pou moun yo kapab reprann konfyans o nivo de zòn sila yo. Zòn kote ke m ta kapab di se pilonnen yo pilonnen moun yo. Se laba a se egzasperasyon total. Pa gen anyen ki di w ke gen moun ki ap viv nan zòn sa yo. E poutan! Lè w plonje nan reyalite a, ebyen m ta kapab di dlo ap koule nan je w. Se sa la reyalite nan ti peyi sa. M ap adrese m ak Ti Makak. Ti Makak, gen manifestasyon ki fèt yè. Manifestasyon kote ke moun yo di, tanpri souple libere Jean Thony Lorthé. Jean Thony Lorthé se journaliste Vision 2000. Nou kidnape l ansanm avèk kèlke pwòch. Fò n di ke yè ki te 14 fevriye sa fè anviwon 13 jou depi ke Jean Thony Lorthe ansanm avèk pwòch li yo nan men nou. Fò m di nou byen, pou anpil moun ki ap fè de kòmantè pou di ke lè jounalis yo te mouri anlè a, pa t gen manifestasyon ki te fèt. Tande byen, m pa pral antre nan lojik sa paske tout jounalis se jounalis. Men gen yon bagay pou nou konprann Gen de bagay ki rive ou te kapab eparnye li. Men kidnapin sa a, eske li te kapab eparnye? On ne sait pas. Men sa ki enpòtan m ta kapab di, li evidan pou ke gen yon ti kras mansyetid pa bò kote mesye ti makak yo nan lide pou kapab pèmèt ke jounalis la li retounen vin fè aktivite l. Ti makak ou konn pale nan miko jounalis. Yo fè entèvyou avèk ou a plizyè repriz. Par le fèt ke gen jounalis ki konn fè entèvyou avèk ou, m panse ke li ta evidan pou ke moral ou frape ou e pou ta di ke w ap libere jounalis la, menm si ou ta pran frè nan men nou, panse ke nou pa gen kòb. Nou pa gen kòb. Nou tèlman pa gen kòb, si mwen menm m konnen gen yon bagay la k tonbe, Depi l tonbe nan zòn kote m ye a, a mwen m ap pran pou m sove paske m pa konn si e pa Bondye k voye l paske moun sove tout jan. Se de pòv nou ye. Erezman pou w menm ou kenbe zam nan nan men w ka fè de goud. Erezman pou nou tou, nou kenbe yon vye bra miko nan men nou pou nou kapab sibveni ak bezwen nou. Men tanpri souple, nou se menm moun y ap pilonnen nan sosyete a. Ou menm se paske ou fwistre ou pran zam nan pou kapab defann tèt ou. Men nou menm, n ap goumen a dignite nou toujou. Men tanpri, fè pa nou. Se yon lòt apèl mwen lanse bò kote w. An nou swiv kòman sa te ye yè nan kapital Pòtoprens kote ke jounalis yo, yo te mete tèt yo deyò. Kote kòlèg la pral jwenn li? Menm lòske tout moun ta di y ap kolekte, li p ap rive. Jounalis se pa yon metye ki gen kòb ladan l mesye. Se metye ke nou fè nan peyi Dayiti par amour. Mesye kote l pral jwenn li? Nou gen fanmi, nou gen zanmi, nou gen ras, nou konn kòman konjonkti peyi an ye, pa gen kòb mesye. Libere kòlèg la pou nou a tout 2 pwòch li yo non silvouplè papa nou yo. Fè nou gras, jodi 14 fevriye a se fèt lanmou yo di l ye. Pa lanmou, libere li pou ni non silvouplè, libere li pou nou! Jodi 14 fevriye a, nou ta sipoze nan chokola men se nan lari a nou pran mesye. Silvouplè! Silvouplè papa nou yo, panpri! Tanpri silvouplè, libere Tony Lote pou nou ansanm avèk 2 moun ki ansanm avèk li yo. Mèsi. de ka kidnaping men tou nan de lòt ka desekirite ke nou kapab di ki anrejistre nan peyi a menm jan tou nou tande tou de ka kote ke yon machin oubyen yon moto pase yo ouvè zam sou yon bann moun e ke moun yo yo mouri donk jounen jodi a nou la tou pou nou di otorite leta yo sa kap pase nan peyi a inakseptab yo gen yon devwa de rezilta yo pakab rete nan tèt peyi a yap touche lajan yo yo pa janm rate. lè pou yo touche lajan yo, alò ke yo pap bay rezilta e okontrè yo lage popilasyon an a li menm, yo livre popilasyon an a bandi ame. Donk se vre ke sa k mete nou la, sa k mete, sa k oblije jounalis yo lanse kri dalèt sa jounen jodi a, se jounalis sa Lorthe ki nan men bandi ame, men de manyè pli jeneral tou fòk nou dakò sitiyasyon ensekiritè peyi a li inakseptab. Nou pa kapab kontinye konsa. E otorite leta yo, ke l se otorite polisyè yo, ke l se otorite jidisyè yo, yo gen obligasyon de rezilta. Bò kote otorite polisyè yo, yo oblije trake e arete tout moun ki enplike nan zak repreyansib. Bò kote otorite jidisyè yo, yo gen obligasyon pou yo jije e kondane tout sila yo ke lapolis voye ba yo e ki di ke yo enplike nan zak repreyansib. Se apri sa a sèlman ke n ap rive jwenn yon kalm nan peyi a, ke n ap rive jwenn sekirite retabli nan peyi a. Nou vin kriye tout amertume nou devan ministè lajistis, nou konnen ministè sa se li k gen fòs de lòd yo sou kontwòl li, se li ki la pou bay lajistis bay moun ki merite jistis anndan peyi a. Depi pratikman 15 jou, prèske 15 jou, Jean Tony Lorthé avèk 2 lòt moun, yon frè l epi yon lòt zanmi li, anba men kidnapè. Ministè lajistis pa janm di anyen. Ministè kominikasyon pa janm di anyen. Gouvènman repiblik la pa janm di anyen. Anben jodi a nou menm jounalis, nou mete vwa nou ansanm pou nou vin di gouvènman an fòk li degaje l kankou mèt Jan Jak pou l renmèt je Tony Lote bay fanmi l. Paske se li yo bay pouvwa pou dirije peyi a. Se li yo bay responsablite pou bay sekirite anndan peyi a. E jounen jodi a, youn nan pi gwo pwoblèm jounalis ap konfwonte. Youn nan pi gwo pwoblèm popilasyon an ap konfwonte, enben se kesyon lajistis la, se kesyon sekirite a. Jounen jodi a, nou tout ansanm, nou vin fè solidarite, nou vin pote boure avèk konfrè a pou nou wè ki jan. Pa ka gen yon ensekirite pwovoke, yon ensekirite enstrimantalize nan kò nou ankò anndan peyi a, ki fè moun pa ka viv anndan peyi a, tout moun wè, enben se Ozetazini, se Chili, Se Meksik, se Brezil pou yo ale. Nou di ase! Nou di ase! Laprès la mande bon jan kondisyon pou l kapab fè travay li kòmsadwa ki se enfòme, fòme, edike popilasyon an. Nou mande pou gouvènman kreye kondisyon pou n kapab fè travay nou. Nou mande gouvènman pou l mete sekirite anndan peyi a paske sa a se youn nan gwo misyon ke nou konfye avèk Leta. Si Leta se Leta, fò Leta ka bay sekirite. Si leta pa leta, n ap konprann se yon leta k ap kreye ensekirite. Kidonk, laprès fèk kare manifeste tou pandan Jean Tony Lorthe pa antre lakay li pou l al jwenn fanmi l avèk zanmi l. Mèsi anpil tout moun. Mwen menm, mwen menm, mwen pa fè pati de kòporasyon jounalis. Men sa m ap konstate maten an, se kè m k ap dechire. Ou genyen yon jounalis Yo kidnape depi plis pase konbyen? 10 jou. Jodi a fè 11 jou gouvènman ki an plas la se li ki di l ap dirije yon peyi. Men kisa nou konstate maten an? Nou pase devan. Ministè kominikasyon. Se li ki responsab kesyon kominikasyon pou gouvènman an. Minis la pa menm genyen respè pou kòporasyon an. Ladesans. Li pa menm gen ladesans menm si li menm li pa t vini. Men fò l ta voye on moun nan ministè a vin pale avèk jounalis yo. Isit la, devan ministè lajistis sa, yo tout yo konnen ke nou ta prale vin fè sitin sa a devan ministè a. La ankò, yo pa voye okenn moun pou pale avèk kòporasyon jounalis la. E minis lan son jounalis. E minis lan son jounalis. Li inakseptab. Alò, se mòd gouvènman sa a. Ke kominote entènasyonal la wè k sanble nou se mòd gouvènman sa, se mòd responsab sa yo ke Washington, Nasyon Zini, Lewòp wè ki sanble nou. Mwen vrèman kè m ap dechire lè m wè mòd konpòtman sa. Li. wap plonje m kenbe m. Jodi a fè 12 jou e jodi a se 14 fevriye se fèt lanmou atravè mond lan e se nan sans sa Renadsan ansanm avèk kòporasyon jounalistik lan te pran desizyon pou nou òganize mach sa ki fini devan Radyo Vizyon 2000 kote ke Jean Thony Northe ap travay depi dèzane. Souvan nan laprès la nou defann moun. Nou pote pawòl moun. Nou pèmèt moun defann tèt yo. Nou pa ka genyen yon frè nou ki kidnape epi pou sa rete kòm si de ryen netè. Si nou kontinye pran l konsa, demen se ap yon lòt jounalis, aprè demen se ap yon lòt jounalis, ensidsuit, ajoute sou sa ki mouri deja. Nou di l jodi a, si lò te poko libere, se paske lajan yo mande a, fanmi an poko ka rive kolekte yon lajan konsa e anpil nan nou se nan fim oubyen nan liv nou li montan sa yo. Non sèlman nou vin di otorite yo pou yo pran responsabilite yo paske jodi an nou pa kapab prizonye anndan pwòp peyi nou. Nou pa ka frè, sè pou n ap goumen avèk pwòp tèt nou. E dezyèmman nou vin di ravisè yo. Yo konnen ki moun ki nan men yo, yo konn tande Jean Thony Lorthé tou sou radyo, e yo konnen ki travay l ap fè nan sosyete a, ke se swa kòm jounalis oubyen anndan Renaks lan kòm pòt pawòl, kote ke Jean Thony Lorthé ap fè sansibilizasyon pou ede sove lavi moun. Pa gen anpil moun ki pran angajman nan peyi a. Lè nou jwenn de moun ki pran angajman, fò n pa repouse yo, fò n pa pèsekite yo, fò n pa pouse do yo deyò nan yon peyi ki deja bezwen konpetans. Nou vin mande liberasyon Jean Donny Lorthé, nou konprann ke yo kenbe l e yo pa vle libere l san lajan. Fanmi an pa ka rive jwenn lajan sa e nou vin mande yo pou yo jwenn yon antant pou kelke swa sa fanmi an genyen pou yo libere Jean Thony Lorthé ansanm avèk lòt 2 moun ki akonpanye l ki se yon frè l e yon lòt zanmi. Kòman n ap konprann yon manman ki gen 2 pitit gason l ki nan men ravisè depi 12 jou, nou ka imajine yon moun nan la sa nan ki eta ke l ye. Jean Thony Northe s on moun ki malad, ki gen yon rejim alimantè strik, ki pa pote l byen e nou pa panse ke l gen medikaman avè l. Donk, 12 jou se twòp e si Jean Thony Lorthe pa libere, n ap kontinye egzije oprè de otorite yo pou yo pran responsabilite yo, men nou menm tou, nou vle l konnen kote l ye an, li pa pou kont li e nou p ap abandone l nan. Sitiyasyon difisil sa. Kap pase nan se 2 katye. Nou gen anpil jounalis ki viktim, kap kite zòn yo. Gen jounalis se nan otèl yap dòmi. Gen jounalis se e nan machin yo ap dòmi. Gen jounalis se kay yon zanmi al dòmi akoz sa kap pase nan yon seri de zòn. De sa ke nap mande leta pou pran responsablite l. Depi pa gen sikilasyon pa ka gen enfòmasyon. Sa kap pase jounen jodi a li gen gwo ensidans sou travay jounalis yo. Jounalis yo pa ka sikile byen. Jounalis yo pa ka al chache enfòmasyon. Menm dòmi yo pa ka dòmi anpè lakay yo. Otorite Leta yo pran responsablite yo pou yo kreye yon klima kote tout moun kapab sikile lib e libè, k ap pèmèt jounalis yo al chache bon jan enfòmasyon pou pote bay popilasyon an. E se sa n ap kontinye mande. Bon, premyèman, estrikti nou pa p konplis. Nou konnen nan batay n ap fè a ki wòl medya jwe pou fè emansipasyon batay sa. Dezyèmman, li t ap ekstrèmman difisil lè yon jounalis viktim kòm youn nan gwoup ki se youn nan reprezantan nan sosyete sivil la pou n pa ta leve kanpe paske Jean Thony Lorthé c'est mon ami personnel, se yon moun nou konnen k ap batay menm jan avèk tout lòt jounalis ki la a pou fè vi l, pou gaye pen kotidyen l. Lè n tande ke gwoup ame kidnape Jean Thony Lorthé epi nou aprann ke gouvèneman an atravè minis kominikasyon l pa fè anyen pou sansibilize lopinyon, pou sansibilize leta an dan son ansanb paske gen de peyi tankou Lafrans, Kanada, Etazini yon jounalis kidnape kèlkeswa tip de jounalis la ou t ap santi leta a leve kanpe, ou t ap santi. Enstitisyon lapolis yo leve kanpe pou yo fè tout sa yo konnen avèk kòporasyon an men se pa sa nou wè, nou wè se yon leta ki lese ale, tout moun ka kidnape, tout moun ka viktim. Ò, sa pou popilasyon an konnen jounen jodi a la, lè yon jounalis kidnape osinon yon jounalis anpeche pou l nan travay osinon yon jounalis ap sibi presyon, se enstitisyon demokratik yo k ap afebli, sa vle di mwen menm k ap revandike nan lari a, jounalis la p ap ka ban m pale, li p ap ka vin nan radyo, l ap pè, e kisa k pral vin rive, se deriv totalitè, abitrè ki pral vin genyen. Prezans nou la maten an nan devan Vizyon 2000 avèk mach sa a, nou sot patisipe nan mach sa a, se pou vin di Leta an nan son ansanm, se pou vin di laprès lan nan son ansanm, ANMH, ami, AJH, batay sa a se batay nou tout li ye, tout moun dwe pote kole pou jwenn liberasyon Jean Thony Lorthé, paske si Jean Thony Lorthé kidnape, moun pa di anyen, demen se ap Mega, demen se ap Karayib, demen se ap yon lòt jounalis nan yon lòt medya, se ap Ginen.